Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable porter ba ou yon nouvelle émission bagay yo red en bas la ville fòm di nou ke euh, tout espace en bas la ville la pran zone rue des miracles nan zone rue de la réunion Belèr, Rue Tirmas, se anpil kout bal. Depi hier après-midi, non, depi dans la matinée nou ta kapab di, il était 3 heures du matin, depi ke genyen atak ki fèt. Mesye je nèf yo ankese yon atak e finalman yo mete pwa nan balans lan, yo repouse atak la. Men, dans la journée du 25 juillet 2022, bagay la vin pi rèd toujou. Batay la pi entans. Se yon batay m ta kapab di ki ap fèt antre je pèp ak je nèf. Paske kant ou pran egzanp nèg belè, maya, ou pran nèg vilaj, sa vle di se. Alye je pèp ki atake nèg je nèf yo. Batay la rèd. Batay la rèd anpil. Nou poko kapab ba w yon bilan pa rapò ak moun ki blese, moun ki mouri, èske genyen bandi ki tonbe tou sa. Men fò n di ke pou materyèl ki t ap chante pandan jounen an, bagay yo te vrèman, vrèman danble. Ekoute. Depi samdi genyen preparatif ki t ap fèt pou atak sa a. Jan m te di nou, se te yon atak ki t ap fèt de manyè kowòdone e de manyè similtane. Men jan yo te prevwa pou atak la fèt lan, li pa fèt konsa. Men malgre tou, paske sa konn rive ke lapolis planifye yon operasyon, men vin genyen kèlke petit erè de planifikasyon. Sa vle di, lè nèg yo mete pye yo atè a, jan pou operasyon an te fèt, li pa fèt konsa. E sa rive menm nan tout gwo peyi. Ebyen atak simultane a li pa fèt men nèg yo mete pye yo atè a. Mezanmi m ta kapab di bal ap chante. Lapolis fè tou sa l kapab pou te kapab separe batay sa a ebyen lapolis pa rive kapab fè anyen. Nèg yo pran anba, file moute, nèg vilaj yo e nèg Belè yo menm ansanm avèk nèg Maya ap file bal. Donk sa vle di ke se ta yon tantativ pou kapab mete mesye je nèf yo nan o. E daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn mwen pou batay 25 lan, m ap pwofite mete enfòmasyon sa yo o kondisyonèl, nèg je pèp yo ta fè yon ti avanse tou piti. Paske gen anpil zòn anba lavil lan, yo gentan gen kontwòl zòn sa yo. Eske G9 ap rive repouse nèg sa yo jan yo te fè sa yè? Donk sa se la grand kestyon. Antouka sa ki enterese nou se ke moun ki ap frekante anba lavil lan, moun ki rete nan zòn sa yo kote nèg yo ap tire maten midi, ebyen nou panse ke se ta evidan pou pran yon maksimòm de prekosyon. An nou tande kòman sa te ye nan mitan jounen 25 jiyè 2022 a. Pandan tout jounen an, mesye pa kite yon espas menm tèlman gen bal, gen moun fòs enfan nasyonal ki pran bal, gen moun ki lakay yo avni Koup la pran bal, gen moun egalman fòs machan ki pran bal, e la nan moman nap pale la a se bal kap tire, bal vanban, bal marinèt ou wèl barikade avèk anpil sab, anpil sak, ak. Pòp e poto elektrik an fè yo, e lè w desann pi ba nan ri pave, nan ri dipèp la pou al kontinye desann, enben chak enpas yo ou wè yo barikade paske mesye avèk zam yo enben yo pran anba lavil pou yo, se kòm kwa se yon tèritwa yo achte leta ba yo papye. E la a n ap gade enben mesye lame yo ki yo menm pozisyone yo dirèkteman e nan kafou a e tou prè Ebyen e nouvo lokal a DGI a e la e nou pral kontinye desann paske e moun ki kanpe yo se moun ki ap fè kiryozite pou ap swiv men se anba lavil ki pa bon ditou se anpil anpil anpil bal kap tire e se si yè pandan tout jounen an ebyen yo te pran anba vil la e nan moman nap pale la a sa gen kèlke minit pandan ke nou te an atant ebyen se gwo kalib ki tap reponn a lòt mesye kap tire yo finalman. E nou konnen lè radyo Zenith gon pwoblèm anpil moun ki soufri men nou de retou e pou n pèmèt ke nou viv kòman sitiyasyon an ye sitou anba lavil kote ke mesye ak zam yo pa chome e la ki pèmèt ke yon ri de la Réunion ki enben totalman ebyen e ba e brize li pa gen moun an aktivite pa gen kenn aktivite ki an fonksyon e se si lè n rive devan bnc a menm ka de figi a. E la a, n ap gade devan Ministè de Lenteryè ki anflame avèk kawoutchou e yo fè plis ke 4 liy kawoutchou e alò anplwaye yo ki kite espas la ebyen moun yo kanpe ap obsève genyen plizyè bakòp polis ki deja fè aparisyon genyen blende a ki fè aparisyon l e la a n ap pare direkteman pou n ap gade kòman sa ye Ebyen nap gade se raje ebyen ki leve nan monte dirèkteman bò madan kolo. Se poun di pou moun ki konekte radyo tele zenith ebyen anba lavi se kòm kwa son peyi ki ap mouvmante eske san gè nou pa konnen eske se repetisyon nou pa konnen men se totalman kraze pa gen anba lavi ditou epi fatra achte pòtoprens lajan kontan. Kounye a nenpòt moun ki rete Pòtoprens ou ta renmen bay yon adrès, ou mèt di kapital fatra, se dlo, se labou, se fatra, enben finalman nou la nap swiv kòman sa ye e kèlke moun ki ankò yon fwa kanpe ki te vin ranje telefòn, ki te vin achte telefòn, enben yo tout kanpe nan kwen ap obsève. Pa gen aktivite ditou, ditou, ditou nan moman n ap pale la, Steven James, e kote ke n ap fè yon ti pwogrese. Ou konnen m pa ka, gen kote m pa ka twò anfonse nou, e paske enfòmasyon an se nou pou bay li, men pa bliye, ankò yon fwa, pou moun ki konekte radyo peyi a, radyo Manman Pemba a, nan moman n ap pale la a, enben yon anba lavil ki nètman paralize, yon ri pave ki brize, e la n ap kontinye suiv kòman sa ye. Kòman ebyen tout moun kanpe la wap gade anba nan BRH la se fatra se dlo ebyen moun te oblije kite espas la pou yo rantre lakay yo pa gen aktivite ditou pa gen sa ditou lè nap gade sa kap pase la pa gen mwayen pou moun yo kontinye kanpe pou yap chèche lavi vwala se konsta sa n fè la e lè nap gade anlè vwala zòn nan barikade vwala zòn nan barikade. Fè tout antre nan rue des miracles pou moute nèt, tout zòn sa yo barikade nèt. Vwala, e se raje ki pran espas sa yo e nap gade e moun kap eseye pase sitou kap travèse kafou yo se oblije met tèt yo deyò osi rapid pou pèmèt ke yo pa viktim pase se de tan zan tan ebyen e bal ap tire. E nan espas la, pou le moman, pou moun ki konekte radyo Tele Zenith, yon kapital ki leve avèk solèy, e anba lavil la tout aktivite deja paralize. Youli, Youli, Youli, monchè, dabitid lè genyen tip de aktivite sa yo anba lavil la, kòmkwa genyen detonasyon, genyen tire sa yo, E gen blende a li menm ki deja ap fè va e vyen. Mesye lame yo ki sot reponn, paske kòman l ye, nèg yo fon parèt nan desann nan avan w pran kafou Ipave a, enben nèg yo pote bouyak ba l, epi mesye lame yo menm ki kanpe nan rit lari nan gwo kouch pèdèkont, enben yo reponn. Enben apre 2 gwo kalib yo gen nan men yo reponn, enben mesye yo oblije rebwouche chemen, la n ap gade la, nan ri dè mirak, moute bò katedral, enben zòn nan ki totalman vid e ki barikade tou. Barikade. Vwala. E lè w al pran ansyen e lè w al pran kapital bank la, ebyen apre w fin kite Kapitòl w ap desann la Barikade lè w ap monte bò lè w ap monte bò e e ri dèm e alò ri Montalè la Barikade. Sa vle di tout espas ki pote e anlè pou rive bò Katedral, ebyen tout Barikade. Ebyen mesye te mete Pedro deyò pi yo travay fon. Yo oblije kite espas la pou pèmèt ke yo pa viktim, paske bal sa yo k ap tire a, enben pa gen moun ki konnen kiyès ki ka pran, kiyès ki pa ka pran. Men sèke yo anba lavil. Pou moun ki apèn konekte radyo peyi a, Radyo Tele Zenith, ki vrèman vid pa rapò ak volim katouch k ap tire, e sesi depi avan yè, e yè pandan tout jounen an, tout sware a, ankò yon fwa gen moun Fò Nasyonal, Avni Poupla, Pòs Machan ki pran bal nan lakou lakay yo, E anpil lòt sèn tout yèswa t ap pase nan plizyè zòn nan Avni Popla ki pèmèt ke gen anpil moun malgre yo lakay yo, yo kouche plat nan lakou oubyen anndan kay pou pèmèt ke yo pa viktim. Vwala Stiven, nou toujou la n ap obsève, n ap swiv kòman sa ye sitou antre Rue de la Réunion, Rue Pavée. Pandan gen moun ki pa ka manje, pandan gen moun ki nan gwo difikilte, ebyen nèg yo ap gaspiye plizyè bwat bal nan kestyon gè. Ou imajine w, pa egzanp batay ki te gen nan Site Solèy lan, nan ui jou batay, konbyen kès bal ki gaspiye. Donk, si ou t ap fè yon senp siputasyon, Ou ta kapab di tèt ou, bon, si nèg yo fè 8 jou ap batay, aparaman, pou pi piti kapab gen yon 10 a 20 kès bal ki gaspiye. Donk, lè w pran 20, ou miltipliye l pa 103 mil, wa imajine w konben lajan ki gaspiye. E, dèfwa, èd vini pou sitwayen yo, èd sa yo detoune, yo vann yo pou yo achte bal pou kapab batay pou detui pitit pèp la ankò. Mezanmi bagay la vrèman vrèman rèd nan kapital peyi Dayiti sa vle di Pòtoprens tounen yon lanfè. Nap vini avèk yon emisyon sou m ta kapab di basyon gang yo paske genyen yon sòt de kat ki rive jwenn nou yon sòt de kartografi Ki montre men kote gang yo ap dirije, men ki zòn ki genyen, men ki gang ki genyen, men non chèf zòn sila a. Sa ta vle di an kèlke sòt ke Pòtoprens lan, li vin yon zòn wouj. E anpil lòt zòn nan peyi an vin zòn wouj tou. N ap gen pou n fè yon emisyon spesyal sou dosye sila a. Se pou m di nou ke, ebyen bandi yo sanse bay popilasyon an 5 mèt 50. E menm lapolis tou paske ou imajine w jounen jodi a la nèg ap batay. Rue de la Réunion anpil bal tou pre palè nasyonal moun ap kouri bal ap pase a goch a dwat tèt chaje peyi sa eske li genyen moun kap dirijel o final bon genyen yon atak ki fèt se yon sòt de fiziyad ki fèt yè nan zòn ti plas kazo Vil an beta bò legliz pastè Marco a. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ebyen se plizyè endividi ame ki yo menm debake ebyen yo vide moun ate. Pami moun ki tonbe yo gen anviwon 5 jenn gason epi gen plizyè lòt ki yo menm pran bal. Sa vle di bagay la vrèman difisil. Nou pral pèmèt ou gade kòman sa te ye. Nan mikwo konfrè nou yo Bouyon Ayiti Enfo. Se pa chanje jou yo tou non konsa pou nou pale. Jan wi. Jan vin pa alò. Sa Alix fè nou. Nou pèdi. Nou pa ka pa pale. Nou tout pèdi mezanmi. Nou tout pèdi. Nou tout viktim. Nou pèdi zanmi. Nou pèdi fanmi. Nou pèdi. Nou pèdi. Bandi nou pa rive idantifye. Nou pa konnen. Ezel bonjou jan dwe moun jan pa konn joure moun men kisa yo remet jan komsi bris jan jan mouri a 29 an mezanmi 30 janvye al bay jan 29 an mezanmi yo detwi lavil Konbyen tan w gen ak jan 3 zan mwen gen 3 zan nan kay mwen gen 3 zan nan kay avèl. Lè m sòti, m gade m wè 3 moun ki kouche la. Pandan 3 moun yo kouche, lè m vire pi devan, m jwenn mari m kouche ap peye nan san. Nan ola tou pa gen moun ki t ap jwe domino yo? Non, pa t nan domino paske se moun ki ap jwe domino la, li met jous dèyè, li mouri an, li pa t nan domino. Ki travay mari w lan te konn fè? Taba l ap travay. Ki jan mari w lan rele? Deja. Bon non, bon non, bon non. Reginald. Men ki sa ki fèt aprè fiziyad la. Polisye yo t al, timoun yo ale, yo fin fè aksyon an, yo ale. Men nou gade distans lan li gen bèl distans pou soti deyò a pou antre la. Enfòmasyon fè konnen se te a pye yo antre la pou vin fè aksyon sila. Konbyen moun ak zam ki antre nan espas sa? vil Akra epi aprè sa yo vin travèse nou bò isit gen moun ki nan chèltè yo la epi rès espas sa li menm li te rete prezidan Mateli tap fè yon bon gla ok aprè sa gen yon lòt pèp la ki vin rete wap wè yo fè ti kay la donk yo rete ladanl men anpi majorite moun yo se nan chèltè sa yo yo ye la donk yo chita la. Gen yon sa wap wè a son ti biznis yon nan patnè yo mete la li vann ti robisto bagay epi lòt mesye yo konn chita la yap distrè yo nan domino donk pandan yo chita se rete gen yon mesye k vini lòt sa k te la yo di Li parèt gen youn ki mouri sou ti mas sa w wè la a. Donk, se se li yo tire avan. Kiyès ki tire moun sa yo? Konbyen moun ki mouri la a? Gen twa mesye, yo chak, yo tout ame. E se si yo pa gen yon sèl zam nan men yo. Oke? Men nou pa konnen yo. Yo kagoule? Nou pa konnen yo. Yo kagoule? Genyen ki gen, ki gen, genyen ki gen kagoul, men genyen ki pa gen kagoul tou. Gen de pa ki pa kagoule. Yo, yo tire mesye yo la. Yo vide yo atè. Gen twa ki mouri la. Genyen 2 ki pran bal ankò se lopital yo kouri avè yo. Mwen menm m gen youn paske alò mwen se yon enfimyè se mwen ki fè mobilizasyon aprè sa m transfere l nan medsen san fwontyè a aprè sa tout mesye yo vide yo rive devan la gon ti antre la a pou antre nan pa anndan an la a yo vide lòt 2 mesye atè ankò. An total konbyen moun ki mouri nan zòn nan? An total pou la konsa gen 5 moun ki mouri men gen plis pase 7 moun ki blese k al lopital ankò. Nou pa ko konnen. Nou pa konnen si yo si yo anvi, si yo pa anvi pou le moman. Ou alò, ensekirite a, li pa bon pou nou la. Se premye fwa aksyon sa rive nan zòn nan? Aksyon an, dimanch pase, te gen yon jenòm ki lakay li tou, yo vin fè aksyon sa, yo tire l. Yo tire sou li men Bondye fè li pa mouri. E dimanch sa an 8 jou ankò, yo tounen yo vin fè dezòd sa ankò. Yo tounen yo vin fè dezòd sa ankò. Sa vle di sa fè 2 fwa bagay la repete nan sosyete a la, nan vilaj Vilòm Beta. Donk, alò, sa nou ta mande, nap mande pou leta. konsa ensekirite a nou paka viv ladanl paske si jodi a sa yo tonbe paske moun yo vini tou ame vin vide katouch sou jèn gason ki chita moun pezib ki pa nan vyolans kap rilaks yo lakay yo vin vide katouch jodi a sa yo tonbe si anyen pa fèt jodi a sa yo tonbe Demen nou pa konnen konbyen kap tonbe, anpil moun paka dòmi lakay yo, yèswa tout moun, tout moun sa k la ni sa ki lòt bò tout moun ap kouri pou yo chèche kote pou yo dòmi, hein, yo pa, yo paka dòmi lakay yo paske tout moun vin pè. Alò nou la depi 2011. 2011. Eske nou pa konn resevwa de menas pou yo di nou. Non, non sa se premye fwa. Alò la se leta k mete nou, yo apante pou nou nòmalman, nou legal kote nou ye la nan chèltè yo. La konsa. Se yon rès espas kote prezidan Mateli tap fè yon mòg wap wè kay sa la yo kanpe mòg la wè yo kanpel genyen yon basen la gen de mezon la yo kanpel donk apre sa espas sa se lòt moun ki vin viv ladanl yo ki pa men se pa yo pa konn jwenn bagay sa yo se premye fwa non pa gen moun viktim menm nan sosyete a tou. Moun yo moun tout moun yo. Mwen konnen yo wi wi nou la lontan. Nou la lontan nou mwen mpa sof si fanmi yo ta di yo konn gen menas mwen pase mpa konnen si yo konn gen menas men se la yap viv yo viv la lontan si yo konn se bagay sa. An tou ka telman gen dosye nan aktualite a, m pa gen chans pale nou de aktualite nan site sole, paske depi zyè m te gen pou m ba nou sey de detay sou sa kap pase nan site a, planifikasyon kap fet, ki strateji kap mete an plas, eske batay la li ap retounen, Yon ansanb denfòmasyon ke mwen te gen pou m pote pou nou. Ben se sure ke wap gen enfòmasyon sa yo nan pwochen emisyon ke nap gen swa un peu plus tard ou demen. Sa ki esansyèl se rete branche chanèl ou renmen anpil lan pou kapab genyen tout detay. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!